Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Deja trè bon dimanch a chak de vou. Piske jodi a se dimanch 9 oktòbre 2022. Alò nou pral fè yon zoom nan pwochen edisyon ke nou ap genyen sou chanèl sila, pwochen emisyon tou, pa rapò ak yon seri de zòn nan peyi Dayiti pou konnen kòman sa ye paske nou te konnen gen anons kote ke peyi a pral lòk disi lendi. Alò nou menm nou toujou di sa, kesyon lòk la se pa veritab solisyon paske. Lòk la se toujou malere, malerèz ki peye konsekans la. Si n ap fè yon batay, n ap fè l serye e pou ke otorite yo kapab pran lè desizyon ki senpoz. E pi tou, jou yo ap vanse, m ta kapab di gen yon ti espwa tou piti. Men antretan gen yon veritab deba ki ap fèt o sen de la sosyete, paske genyen enfòmasyon ki deja ap tonbe kòm kwa twoup etranjè yo, Lèzetazini e Lekanada ap gen pou antre nan peyi Dayiti. Dènye jou an, moun ta kapab espere ak kesyon sila se samdi k ap vini la. Men pou lestan fò n di ke gen anpil deba. Nan deba sa yo gen anpil nèg ki montre yo nasyonalis. Pa kesyon pou ke blan an vini nan peyi Dayiti. Paske blan an li komèt anpil erè. Se yo menm ki entwodui kolera nan peyi an. Se yo menm ki vini yo simaye zam nan geto yo bay anpil ti jèn. Ben, on ansanble de kestyon ki ap fè deba o sen de la sosyete. E poutan, majorite popilasyon an di malgre tou, malgre tout ekzaksyon blan yo fè nan peyi Dayiti, fòs etranjè yo, depi 1994 avèk Mewins, lòt twoup etranjè nan Nasyon Zini, malgre sa, ebyen yo menm, yo swete pou ke gen yon twoup etranjè ki vini. Pwoblèm! Pwoblèm antouka. Nou pral gen pou n fè le pwen sou tout dosye sila yo. Men antretan, n ap demare emisyon an avèk enfòmasyon sa yo. Nou pral pase nan dosye 400 mawozo. 400 mawozo ki ap bay pwoblèm e mesye sa yo kontinye ap bay pwoblèm. Yo rache epi brile vif. yon chofè. Zak sa a, moun ki sibi li se Robenson Louis Juste onivo de Lakwadeboukè. Se trist. Louis Juste Robenson, chofè kamyon e manm asosyasyon travayè ak transpò Malpas, li mouri an martir sou chimen travay li, alòske Li te kwaze sou wout la bandi gwoup gang 400 Mawozo, se te donk le vandredi 8 oktòb 2022. Daprè prezidan asosyasyon pwopriyetè ak chofè Ayiti an, Méhu Changeux, ki li menm t ap pale nan laprès, Chofè sila a sovajman egzekite pa bò kote manm òganizasyon kriminèl sila a k ap simen latwoublay sou wout entènasyonal sila a. Mesye sa yo aji san krent paske yo pa pè otorite yo nan peyi a. Bandi yo demanbre viktim nan epi tou yo boule li. Robenson Lujuste, chofè ki asire trajè Malpas Kwadèboukè antre nan lis moun. Gang viktim, gang touye, gang asasinen, gang brile. E le pire dans tout sa se ke se gang la anpil nan yo alimante par des hommes politiques et des hommes d'affaires nan peyi a. Se tris men ekoute bagay la toujou rèd nan peyi d'Ayiti. Aloske Ayisyen yo ap tann avèk enpasyans. Debarkeman yon fòs sekirite entènasyonal pou kapab ede mete lòd nan peyi an kote ke gen anpil aksyon kriminèl kap pase pasi pala. Gang ame yo benefisye soutyen sèten òm pwisan nan politik, nan ekonomi peyi an e la Repiblik Dominikèn ki okipe yon lòt pati nan il Dayiti pare pou viv yon lòt reyalite. lè li bay posibilite pou kapab òganize dizyèm somè Amerik la. Anons sa a fèt, anons somè sila an repiblik vwazin, nan dat samdi 8 oktòb 2022. Pa bò kote sekretè Òganizasyon Eta Ameriken, sekretè jeneral la, Luis Almagro, li menm ki kòmansman semèn nan te envite gouvènman ayisyen an e mande yon entèvansyon yon fòs entènasyonal sou teritwa peyi Dayiti. Òganizasyon dizyèm somè Dezamerik sou teritwa dominiken an, se yon gran kou diplomatik pou peyi sila ki chwazi vwa stabilite politik ak envestisman, kontrèman ak Ayiti kote nèg politik yo ap mastirbe pou kapab benefisye gato kòripsyon pouvwa bay. swadizan òm dafè ki yo menm se de senpl enpòtatè ki pa travay pou ede popilasyon sa a rale yon souf. Lefè ke, sepandan Ayiti, nan moman n ap pale la a, se lawont lakay anpil politisyen ni swadizan de nèg ki ap envesti nan peyi sila gras ak gang yo ki kreye e alimante pou defann enterè mesken yo e se sa k fè w wè jounen jodi a la a, Anpil nan yo ap fè jwèt politik woule m debò. Pa bliye, sa k ap pase nan peyi Dayiti a, li pa pase senp. Si anpil bandi gen zam, si anpil bandi ap bay pwoblèm nan ti peyi sa a, ebyen m ta kapab di se paske genyen de nèg politik ki yo menm ap finanse bandi epi genyen de nèg. ki ap kontwole lajan nan peyi an, ki ap finanse bandi an menm tan. Menm lè w wè anpil bandi ap pale mal, ap di w ke yo menm yo pa nan moun sa yo, se pa vre. Jiska prezan, nèg sa yo toujou gen kontwòl bandi nan peyi Dayiti. Mwen gen yon ti videyo pou nou la a kote ke m kwè bandi ap batay. avèk lapolis eske se dan le nò bagay yo rèd anpil gang okap ap goumen ansanm avèk lapolis nan zòn lòt bò pon yon zòn ki repite anpil nan dosye vòlè ak gang bagay la rèd sou gen chans pou gade ti video sa yo wa di tèt ou ok peyi a fini mezanmi pa gen peyi ankò. Antretan fòk nou di ke bandi anlve Ralph Senegal, pwopriyetè Sam Ambulance ak chofè li Andre Bazin. Yo kidnape yo nan aprè midi samdi a nan zòn Kwadèboukè Alòske yo t ap sòti an Repiblik Dominikèn. Mesye nan zòn sa nèg kontinye ap pase. Poukisa nèg yo kontinye ap pase nan zòn Kwadèboukè a? Mwen m pa nan zòn sa menm. Tèt chaje. Bon, dosye sa a silvouplè s on dosye ki alète anpil moun. E m panse ke si nèg yo mande pou jounalis e yo ap joure jounalis, yo gen rezon. Paske. Anpil nèg ki jounalis jounen jodi a la a, sitou nèg k ap bat lestomak yo di yo se gwo jounalis, yo pa toujou vle entèveni nan dosye sa yo. Nèg yo chita la ap pale sou kesyon politik, y ap fè dil, epi poutan yon popilasyon ap fini. M gen yon videyo ke mwen resevwa de plizyè, il faut dire que cette vidéo li devenu viral sur les réseaux sociaux. Prizonye k ap mouri. Lè w pran zòn, alò nan penitansye nasyonal, ou pran prizon ti gwav, ou pran prizon okay, prizonye pa sispann mouri. Paske, sitiyasyon yo degrade. Nan yon moman kote gen kolera, m ta kapab di, prizonye yo nan mizè. Yo pa jwenn manje. Maladi ap touye yo. Donk, ansanble de pwoblèm sa yo konstitye yon bout tonton pwoblèm e se sak fè w wè prizonye yo ap mouri. An 2 jou, 3 prizonye pèdi lavi yo nan Penitansye Nasyonal. Eske sitiyasyon an kapab rete konsa? Pa sur. Pa sur. E m mande ke òganism k ap defann dwa moun yo, tankou jan nèg yo di sa nan videyo a, Jounalis yo, an nou fè yon feso pou n denonse kestyon sila a de manyè aske otorite yo kapab pran desizyon pou rezoud kestyon detansyon prevantiv pwolonje a. Paske pa bliye, gen anpil moun ki nan prizon jounen jodi a la, se de moun ki ta dwe antre nan prizon jodi e pou relache demen oubyen apre yon semèn. Paske moun sa yo pa fè anyen ki grav. E gen moun ki nan prizon se de inosan ke yo ye. Poukisa nou kenbe yo nan prizon? Poukisa pa gen yon politik pou kapab debleye prizon yo? Hein? Poukisa nou pa antre nan lojik sila a? Antouka se triste. E surtou nan moman kote ke genyen efervesans nan peyi a anpe partou. M gen presyon ke yo pa pran ka prizonye sa yo. ditou ann tande kòman moun yo ap plenyen nan videyo sila paske nou pap ka moutre w li genyen plizyè kadav atè a. Sak poko mouri yo poko pran swen pa gen mis nou pa gen doktè andan non pa gen doktè la menm non pa gen doktè. Nou gen leta lè nou lè Bondye bann fèn fèn sòti vivan pou n touye yo pou n touye yo pou n mòye touye yo pou ya di nou gen madanm yo gen pitit pou n pran ni madanm ni pitit avè yo èske ou wè eta moun ap viv la èske ou wè eta moun ap viv la èske nou wè èske nou wè. N ap fini avèk dosye sila nan yon bilan ki pibliye sou paj Facebook li nan dat samdi 8 oktòb 2022 an. Ministè sante piblik ak popilasyon fè eta 19 ka konfime kolera nan peyi Dayiti pou 5 desè enstitisyonèl. Akote chif sila, MSPP souliye ke peyi sila konte jounen jodi a 170 ka sispèk pami yo 135 ka. yon ka. Donk sa vle di kolera retounen nan peyi Dayiti an maksimòm de prekosyon. Antouka mèsi la fami kòm toujou an maksimòm de kòmantè an maksimòm de pataj. Mwen di ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay epi apre kès kon di a la pwochèn.